trafik zam, trafik dwòg, ebyen peyi Kanada li menm pran gwo desizyon kont 2 senatè sa yo, prezidan sena a Joseph Lambert, aktyèl prezidan sena a, epi ansyen senatè Youri Latortue, se 2 towo sa yo plis gen Alsad Volcy ki pran yon kalòt marasa sou tèritwa ameriken an kote Ebyen yo refoule misye tounen nan peyi a, sa vle di wap vin bwè ensekirite a la avèk nou, ou pap fin bay bandi yo zam, ou pap fin ame ti jèn yo epi chak fwa bagay yo pa dous ou pran avyon al kay tonton Sam, ebyen wap rete la gasonm. E sa w tande a la a, Youri Latortue avèk Joseph Lambert nèg yo pran dyare paske yo pat atann kou sa, yo pat atann gwo souflèt sa, gwo revelasyon sa ke otorite kanadyèn yo ta fè, ebyen sou nèg sa yo ki responsab bay ti jèn zam, ame nèg nan geto yo, finanse manifestasyon, finanse mouvman gang kap fèt nan peyi a alòske yo di w yo vle peyi a sòti nan sa li a. Nou wè Youri Latortue se yon nèg ki tap rele anmwe pou kesyon militè ameriken ki gen pou antre nan peyi a mele ak kanadyen e petèt lòt peyi tou bon nou pa janm konnen se son melanj kap fèt ou konprann ebyen jodi an la a otorite kanadyèn yo foure dwèt nan je Youri avèk Joseph Lambert nou pral envite w tande videyo a. e gade video a dizon e donk e pou tande ki sak pral di e se la ou pral wè eske nèg nan peyi sa a donk e se blan ki pou mete dosye yo deyò pou yo o mwen pran konsyans antouka bòn ekout tout moun bon vandredi nap tounen. Nou di nou pap pran nan pyès teyat sa yo, nou pap pran nan simagri sa yo, nou pap pran nan ti fim komik sa yo, fòk gen de vrè sanksyon. Sanksyon moun sa yo depi se moun ki nan dwòg, se pa jis koupe viza. Nou bezwen plis arete yo menm jan nou toujou rantre pou nou depòte yo arete yo ba yo vrè sanksyon evidaman banm salye Anderson depi ayiti ki pral ban nou plis detay Anderson peyi a tranble wi la. Bon e Jimmy san pèdi tan nap rantre avèk enfòmasyon yo kote gouvèneman Federal e Kanada avèk Departeman e Trezò Etazini an enfòme yo jele e sou teritwa e lakay yo byen e Prezidan e Sena Ayisyen an e Joseph Lambert epi ansyen e Senatè Youri e Latortue e yo tou 2 ta akize pou trafik ilisit dwòg ak kolaborasyon avèk gang ame Anndan peyi an, Joseph Lambert epi Youri et Latortue ta abize fonksyon ofisyèl yo pou fè trafik dwòg epi kolabore avèk rezo kriminèl epi gang pou kapab sape eta de dwa an Ayiti, se deklarasyon sa sou sekretè Trezò lan e pou e teworism ak ransènyeman finansye a e Brian e Nelson e li menm ta fè e kote li ale pi lwen e pou l fè konnen e tranzaksyon avèk e 2 politisyen sa yo ta entèdi e sa e ki pral gen tou efè pou jele tout byen e yo genyen e swa nan peyi e Lèzetazini ou byen nan peyi e Kanada e selon biwo e minis afè etranjè e Kanada a Mélanie e Joly istwa lanbè avèk e trafik e dwòg e ta kouvri e plis pase 2 e deseni e pandan se tan e lanbè ap itilize pozisyon li e pou l e dirije ak fasilite e trafik kokayin soti e nan peyi e Kolonbi pou rantre an Ayiti epi e fasilite enpinite an Ayiti e pou lòt trafikan estipefyan yo e se sa ki ta rapòte pa Departeman Trezò Ameriken e nan yon kominike yo fè soti e jounen vandredi 4 novanm e 2022 a e toujou e Lambert ta egalman òdone e lòt e pou kapab e livre e vyolans e nan non li e trafik dwòg e se sa ti e koripsyon avèk e mepri ki e kontinye e nan eta e de dwa e ki kapab kontribiye avèk destabilizasyon e kontini an Ayiti e kòm etan e Joseph Lambert avèk Youri e Latortue ta egalman e te e lontan enplike nan aktivite e trafik e dwòg Latortue ki ta angaje l nan trafik kokayin nan peyi Kolonbi e vè Ayiti epi òdone e lòt moun pou livre avèk e vyolans anndan peyi an toujou e daprè departeman e federal e nan peyi e Lèzetazini epi e Madam e Joly nan peyi e Kanada e sou baz enfòmasyon sa yo ki ta dispoze pa ajans ransèyeman peyi e Kanada epi Lèzetazini avò prezidan Ti rès e Sena Joseph E. Lambert epi ansyen Senatè e Latibonit lan ta jele sou teritwa Ameriken ensi ke e Kanadyen an men e pou le moman e gouvèneman Kanadyen ak Ameriken an e poko an mezi e pou di si e tou 2 e politisyen sa yo e ta vize pa e sanksyon e ta byen ou byen e genyen e ki e kapab e vize e nan e tou 2 peyi yo alò e la Jodi a la e nou wè e Lèzetazini e menm jan nou te di l e nan jou e ki sot pase yo e vle bay popilasyon ayisyèn nan yon kout pous nan ki kontèks nou di yo vle bay popilasyon ayisyèn nan yon kout pous e n ap raple nou e trè byen kote yo te deja e fè konnen yo pral e kansele e viza yo pral e mete e sanksyon e kont moun k ap travay e de konsè avèk e gang anndan peyi an kont moun k ap destabilize peyi an e kout pous lan e li pa lòt bagay e. rete avèk popilasyon ayisyèn nan pou pran e desenwòme e al kay mesye sa yo pou kapab e dechouke yo e lakoz mal yo ta fè e popilasyon an e nou konnen moun pa sispann e tonbe anba bal e bandi sa yo alò e la jodi a la e nou e rive remake kiyès e nan politisyen e pa bò isit byen ke li pa sekrè e pou pèsòn e nou menm li pa nouvèl e pou nou e nou e konnen. Nan dosye E. Chelson E. Sanoan kote E. Joseph E. Lambert non l pa t sispann E. site E. jiska mennan avèk E. koulwa li genyen avèk E. E. kontak li genyen lajistis E. pa janm E. rive tande l E. tout moun E. raple yo E. byen Joseph E. Lambert E. jodi a la E. Lèzetazini deside avili E. kòm moun ki nan dwòg kòm moun k ap epev trafik zam anndan Epeganj li te deja e deklare e sou antèn radyo televizyon e karayib li gen e plis pase e 25 an depi e l ap travay avèk e blan meriken yo alò e menm jan e nou di l talè a jodi a la e nou pa wè e rezon pou yon moun oblije kontan paske yo jele e kont nèg sa yo paske yo kanseled e viza Nèg sa yo, lè nou konnen enperyalis lan e pou n pa di blan an, lè l ap fè enjerans anndan yon peyi, lè l ap mete enstabilite, li pa vini li menm e depreferans, li itilize yon seri e ti afranchi san memwa e pa bò isit e pou kapab e travay avèk fen e pèsonèl yo e apre yo imilye yo e swa yo rantre anndan peyi an yo mare yo e tankou krab e lè nou gen yon egzanp Tou resamman la, lè w pral pran yon nèg tankou Eddy Philippe, an 2004 tout moun raple ki travay Eddy t ap fè, an 2004 e kote Lèzetazini te pran l ale anbasad la pou yo onore l e te menm konsidere l e kòm etan e Jan Jak Desalin paske e daprè yo li ta e libere e popilasyon ayisyèn nan lakoz e li se youn nan moun ki patisipe nan batay e pou kapab e voye ansyen prezidan e Jan Bètran Aristid ale e sèlman tou di mi e nou p ap rete e la e kote nou wè Sekretè Deta ameriken an e li menm e fè konnen, selon enfòmasyon fyab e yo genyen, Joseph e Lambert ta e nan e egzekisyon estrad e jidisyè e sètadi li ta patisipe nan asasina e ki fèt Ayiti pandan l senatè a e chèf e diplomasi Etazini an e fè konnen yo e deziye madan e senatè a Jésula e Lambert e Domon ki sou sanksyon egalman e li menm. Grand kesyon e nap poze e lè nou wè Anthony Blinken pale e de la sòt e kòm kwa non Lambert e site pandan ke eli senatè a nan asasina ki ta fèt anndan peyi a nou konnen si se ti Jan nèg sa yo te tiye anyen pa tap di si te e si se te ti Jak anyen pa tap e di si se te e ti Joslin se menm bagay la alò la e grand kesyon e nap poze de asasina sa e ki pale a eske li pa posib pou prezidan e Jovenel Moïse alò la e jodia la Nou kapab di Lèzetazini kontinye imilye afranchi e k ap travay nan detriman e peyi Dayiti yo kote li kansele viza e Joseph Lambert epi jele e Joseph Lambert avèk Youri Latortue epi e jele tout byen e yo genyen kit e se nan peyi Lèzetazini kit e se nan peyi e Kanada. Mezanmi gadon wont gadon wont gadon wont epi bagay la tèlman grav bagay sa tèlman grav jodia la kòman pèp ayisyen fè kòman nap fè pou nou toujou kenbe yon moun tankou Joseph Lambert kòm swadizan senatè kòm swadizan senatè kòman pèp sa ap fè medam mesye pou nou pa tou dechouke vòlè sa kote li ye la men pandan nap pale la nap kite sa kelke segonn nou pral baw plis detay ebyen ayiti anpil moun kontan la. Anpil moun kontan e medam mesye nou gen sexy ka avèk nou la e avèk yon lòt zanmi egalman sexy peyi a kontan anpil moun kontan sak pase la yo bare lanbè e nap salye w sexy bon an nou avanse e Anderson nou wè ke son sexy an genlè pa fonksyone E nou ta pral pran kèk reyaksyon bò kote pa l, paske jisteman, nou wè ke mesye dam sa yo ki ann Ayiti yo trè kontan pou kounye a la se fèt k ap fèt la, paske jisteman, e pa rapò a Joseph Lambert pi Youri Latortue. Men se pa senpleman sa, medam mesye, se pa senpleman sa. E nou byen pale pou kesyon trafik de dwòg. Anderson, trafik de dwòg se pa yon ti bagay ki piti kanmenm. Se yon gwo koze trafik de dwòg e nou wè se konsa yo toujou fè l pou seri de moun k anndan peyi an. Se pa senpleman viza yo koupe lè konsa yo vini. Nou wè DEA konn debake pran moun sa yo. Ebyen jodi a la nou menm si gon bagay k ap fèt tout bon se pou DEA debake pou l pran Joseph Lambert ak tout Youri Latortue. Ennemi Haiti gen poul libere. Paske gen neg la nan moman an la. Fok yo konn kot kite nou an kite kolera Jimmy ki gen se bel pè yap mete sou yo la gen en ki gen covid covid la nan moman an la Jimmy Haiti pèt konba la paske gen neg la konnen yap rive sou yo Haiti ap libere Jimmy. Sa vle di la gen moun la ki gen kolera pandan nap pale la gen moun ki gen ki pot ki met diaper la. Wi yo gen kolera yo gen kolera sa epa maladi a yo gen non. Yo poko gen maladi a men yo gentan gen diaper sou yo paske se fre yap bay yap swete e mwen menm mwen santim fye la nan moman la ayiti ap libere pa tro lwen diasporam yo komite 100 pousan diasporam. Oliga sa yo kap bay zam ak minisyon e fok yo rive sou yo egalman sexy. Nenpòt jan, paske nèg bandi yo, ti jèn nan gen do yo, yo pa vle. Òdinatè yo, anpil kou yo ba yo zam kenbe pou yo kraze peyi a dominikèn sa yo pa konn pa yo. Bon nap eskize nou nou wè entènèt la Bon nap eskize nou medam mesye nou wè entènèt la ap mal pase e nou wè antouka an nou avanse. Sa yo te toujou al lekòl. Sa vle di, si w ap teni kont, ou vle se tout kot, tout pwoblèm lan pou ki rezoud yon jou. Ebyen se pou sa timoun pap janm al lekòl. Padan m ka gen timoun mwen k ap rele anmwe tout lajounen papa, papa, papa. pou montre fè devwa bay anliy, lekòl anliy k ap fonksyone. Mwen menm pandan m ap pale avè w la, se anliy m ap fonksyone tou avèk elèv ns 4, m se pwofesè matematik mwen ye, m ap voye bagay pou elèv, elèv nan lise etsetera. Ebyen nan sans sa, fòk pwoblèm nan rezoud. Ebyen pou pwoblèm nan rezoud, se tout moun pou ki mete tèt ansanm. Se tout moun, jan w wè moun akò, moun konpwomi istorik yo, moun akò nou alinye, Penn Montana, yo dakò. pou yo jwenn yon antant semèn nan la ansanm avèk PM Ariel Henry pou mete sekirite, pou òganize eleksyon, ebyen se sa blan ap tann. Ebyen fò nou, n ap pwofite pou n di moun konpwomi istorik yo, akò nou alinye, Penn, Montana, akò Sesok, akò Laria, blan di fè rapid, kominote entènasyonal la di fè rapid pou nou oblije debloke peyi a pou timoun yo al lekòl. Premye novanm, premye novanm fè 16 mwa depi Matisan bloke. Jodi a, ou di ke PM Ariel Henry Ou te nan yon konferans ou te bay, PM Ariel Henry ta sipoze ale 7 fevriye 2024. Jodi a, ak ki santiman ke w ap sipòte gouvènman Ariel Henry an, piske nou wè Matisan bloke, genyen Laboul ki bloke, genyen tou. Ou jwenn Kanaran ki bloke, e kòmsi nou kapab di nou jwenn Pòtoprens lan, Lwès la, ki nan mitan. Nou pa wè anyen k ap fèt depi lè Peyè Marèl Anri moute sou pouvwa a. Dakò. Pou zafè ensekirite a, m pral di nou sa byen. Èske w t ap janm panse pè ka antre nan vann katouch? nan vann zam. Legliz ta antre nan vann katouch, vann zam. Lè w pran legliz episkopal. W ap di, o, si w ta tande lapolis arete yon pè, w ap sezi! O, lapolis arete pè entèl, pè kòl, esetera. Ebyen, jounen jodi a, prèv a lapui kote y arete yo kòm moun k ap vann zam. Si yo ta di w Pyè Esperans nan kidnapin, nan mete enstabilite nan peyi a, ou t ap oblije kòmsi, ou t ap etone. Se sa yo pou w mete nan tèt ou. Moun ou pa ta panse! nan sa wè kap fèt nan peyi a la nan mete enstabilite. Ou panse se ale PM Ariel Henry a kap fè peyi a bon? Non! Ou panse se ale PM Ariel Henry a se pou l kite pouvwa se sa kap fè gaz la desann? Non! Fòk ou chèche konnen nan ki kontèks Fòk ou chèche konnen tou ebyen apa jounen jodi a la tout moun sa yo dakò yo dakò pou yo fè yon sèl avèk PM Ariel Henry pou fè pou mete sekirite pou pou pou fè eleksyon moun ki siyen konpwomi istorik yo moun Montana yo dakò wi nan moman nap pale avèk ou a. Yo dakò se pa yo menm ki dakò de volonte pa yo non, se kominote entènasyonal la ki mande pou yo jwenn yon akò rapid rapid men a kondisyon tout akò dwe gen PM Ariel Henry ladan. Se sak fè nou di w pou Moïse Jean Charles sa menm li pa ladan ditou paske li yon bagay ki endepandan, se bagay pa l l ap fè. tout moun ki wè wè tout moun mete a tout moun ki gen akò yo, yo met tèt yo ansanm la nan moman nan semèn sa la yap soti yon yon solisyon a yap jwenn yon solisyon avèk kriz la ebyen a solisyon sa ap toujou gen PM Ariel Henry fò nou di tout moun ke PM Ariel Henry pa prale sa vle di gen moun ki di ke e kòmsi yo doute de sa yap di bwa kale bwa kale PM lan pa prale se pa nou menm sèlman ki di l pa prale tout moun konnen l pa prale. E tout moun wè ki oblije, k ap fè manifestasyon nan lari yo, yo konnen byen ki sa kominote entènasyonal la di tou ke se jwenn yon antant ansanm avèk PM lan pou soti peyi a nan sa l ye la. Bon lè w di PM Ariel Henry ale, bon ou di l konsa li pa lejitim. Ebyen moun ki pral vini a pral lejitim. Pou moun lan lejitim pa lòt bagay non ke se chemen eleksyon wi. E chemen eleksyon wi. M pa kapab soti nan PM Ariel Henry pou m pral tonbe nan Ti Pyè, nan Ti Jak ankò. Sa vle di se eleksyon, se eleksyon. Enben nou menm onivo eskwad demokratik, se eleksyon n ap tann la paske nou menm nou pral patisipe nan eleksyon a tou lè nivo, n ap tann eleksyon. Men anndan yon gouvènman ou jwenn minis, minis jistis ke yo koupe viza l jodi a ki nan gouvènman an jodi a pou wè a ki santiman kounye a w ap sipòte gouvènman an. Ebyen, ebyen nou mande sa wi, nou mande fòk ap gon chanjman nan afè gouvènman. Sa vle di y ap chanje gouvènman. Depi se moun ki pa, ki genyen kèk dosye oubyen setera oubyen yo doute de li, nou mande pou chanjman o nivo gouvènman. Ou pral wè o nivo majistra, o nivo direktè yo, o nivo minis, ap gon chanjman nòmal nan gouvènman. Jodi lekòl 7 novanm, koze jan peyi a ye la lekòl pa ouvè? Jan peyi a, jan Ikrèn ye la lekòl ouvri la? Sitiyasyon peyi a, jan Ikrèn ye la ki pi mal ke Ayiti nan moman gè Nou fè apèl avèk kominote entènasyonal la pou vin ban nou sipò. Se pa okipasyon li ye. Se yon sipò pou mete lapè nan peyi a. Men kounye a men nou wè mesye yo vin pi pwisan wi ke jan l te ye a. Ebyen se nòmal lè rat la pral mouri nou touye l wi. Dènye fòs li genyen l bay nou. Soti nenpòt kote wap nan lari ankò nèg al lekòl. Pa gen kesyon e kòmsi elèv lekòl pral fè. Se sa moun k ap regle zafè politik yo mete yo di elèv a mouri, elèv a di sa sa. Non! Se pou tout moun pran chemen lekòl. Pa egzanp, ou pa ka, ou pa, li pa, sa, se, fò nou pa panse de fason negativ sèlman. Men andan w sal de klas wi pwofesè a pran bal la, li pran bal nan tèt li mouri, èske, èske w panse elèv yo ap vin chita nan sal la pou yo vin, pou yo vin nan sal pwofesè sa a te pran bal la? Ebyen o fi a me, e yo gen dwa, yo gen dwa chanje, si se ta nan yon zòn ke an atandan ke fòs etranjè la pa ko vini pou oblije kòmsi mete lapè nan, nan kèk zòn, ebyen an atandan sa, se ke gen lekòl ki chanje lokal deja tankou wap wè matisan gen moun gen lekòl ki te matisan ki al lòt kote ebyen ou pa kapab di pou lekòl pa ouvri menm ke gen kèk kote ki ta ka gon ti pwoblèm men fòk lekòl la ouvri lè w pran e menm egzamen wi timoun yo pral sibi nan lekòl ki ouvri deja se menm egzamen wi ebyen nan sans sa nou mande tout moun pou voye timoun yo lekòl ebyen pou pou kisa fè direktè lekòl yo di menm ke timoun nan gen pa menm ke timoun nan pat ko peye frè dantre li gen dwa vin lekòl menm ke timoun nan pa ko gen inifòm li gen dwa vin lekòl. Se pou wè direktè lekòl yo vle pou pou gen pou pou pou lekòl. Ensekirite a se youn nan pwoblèm yo. Gen pwoblèm sosyo. Paran ki potko prepare pou voye timoun yo lekòl. Men sa nou, menm gen timoun nan pa gen liv. Menm gen timoun nan pa gen liv. Se sa nou antann avèk nan nan nan nan rankont nou fè avèk direktè lekòl yo. E fò m di w byen pa nenpòt moun ki rankontre. Se pa se pa politisyen ki te rankontre direktè lekòl yo. Se sendikalis, se pwofesè ki te rankontre yo. Tankou mwen menm se a tit de pwofesè ke m te rankontre direktè lekòl yo, asosya lekòl. Menm ke timoun nan pa gen inifòm, yo di l vin lekòl. Menm ke timoun nan pako peye frè dantre, yo di l vin lekòl. Yon fason pou lekòl la ouvri ofiramezi menm ke gen pwoblèm sosyo, pwoblèm ensekirite, ebyen ofiramezi ke pandan ke gouvènman ap fè efò, n ap n ap fini pa rezoud pwoblèm yo. Men ou pa kapab kanpe an plas pou kanpe pou di pou lekòl pa ouvri. N ap jwe minis edikasyon an tipa tipa. Li te tipa tipa deja depi 3 oktòb la li te tipa tipa Kounya kisa l ye? Kounya kòman l ye? Kounya se nan tout peyi a tout moun ap tipa tipa. Men nou wè tipa tipa a pa menm gen yon pa ki fèt. Li te toujou tipa tipa pa ekzanp moun senmak te toujou al lekòl pa ekzanp la fondènèg fondèblan gen lekòl ouvri wi pa ekzanp nan depatman gen anpil kote la grandans gen lekòl ouvri wi lekòl toujou ap fonksyone wi e sa tout sa antre nan sa minis edikasyon an te di tipa tipa wi kounya la Lendi 7 novanm lan pa gen afè ti pa ti pa ankò. Gran pa tout kote pou timoun. Ayiti tou kenbe, Ariel Henry ap prale 7 fevriye 2024. 7 fevriye 2024 PM nan ap kite pouvwa a, ap gen yon kons, kapab petèt gen yon konsèy prezidansyèl pou akonpanye PM Ariel Henry nan kad pou dirije peyi a, men e 7 fevriye 2024 PM nan. Pou zafè transpò machin k ap moute yo. Kapab al lekòl. An atandan menm ke yon moun leve, ou gen yon, ou se chofè moto ou ye, ba yon timoun ou lib, mete l lekòl. Eksetera. Moun ki lekòl yon ti jan pi pre yo. fon ti fon ti mache tou piti, etc. Men, nou nan yon kontèks yon peyi moun yo pa gen lajan, e majorite moun yo fin kidnape yo kite peyi a, peyi a pa gen lajan epi pou gaz la moute, PM Ariel Henry moute gaz la konsa, èske gaz la pa ta sipoze desann? Monte gaz la, li pa depan inikman de PM Ariel Henry. li depan de pwoblèm peyi a. Li lè, pa egzanp, lè ou gen kominote entènasyonal la ki konn soutni bidjè ou. Pa egzanp, nou nou menm onivo Espas Demokratik, nou te fè konferans kont monte gaz la, nou te di nou pa dakò monte gaz la. Nou te di PM Ariel Henry si w monte gaz la ou pap prè 7 fevriye 2024. E efektivman, PM Ariel Henry, e, e, e, e, li ta, li ta sipoze tande nou, men kominote entènasyonal la, nou pale de Fon Monetè Entènasyonal, FMI, li di li pap bay. kòb ankò nan bidjè a ebyen ou konnen se grès kochon an pou ki trip kochon an kounye a ebyen se sak fè PM Ariel Henry gentan wè pap gen mwayen pou yo peye anplwaye leta pap gen mwayen pou yo envesti nan edikasyon envesti nan sante envesti nan agrikilti yo oblije wè se pa egzanp sou se gaz la pou ki monte menm nou menm nou te menm wè gaz la ale twò wo men kòm nou gen antant kap jwenn gen akò yo ki mete tèt yo ansanm. Si tout fwa yo te kapab jwenn yon mwayen pou yo te kapab pase men nan gaz la, nou menm onivo Eskwad Demokratik, n ap kontan anpil pou sa. Men nou gen lontan nou pa t tande bri yo.